Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon jan nou te anonse ou li nan emisyon nou sot poste talè a nou ta pral fè yon kout pye anba lavil la pou montre ou ke pa gen vi. Moun ki ap frekante anba lavil la ap eseye wè kòman yo kapab rodone vi ak yon seri de zòn men poutan se prèsk anven paske yo pa otorite, yo pa moun k ap pran desizyon pou peyi a men yo fèt yo la. E anpil moun ki fòse vini la, alò nou di anpil, kèlke. Marchand ki yo menm nou pral wè yo pi devan. Men dabò l'image du centre ville, le centre commercial je peux dire d'antan ki te konn bonde de jan menm lè konn gen pwoblèm wout men ekoute jounen jodi a la ben ces images nous font voir une toute autre réalité d'Haïti. La nou anfas komisarya Sen Jozèf. Kès ki a ete di, la polis repran kontwòl komisarya sila. Men si vou fèt un konsta de par vou menm, kès ke vou zale dir? O final pèsòn. Ya un vwatur an fas, kalsine, gade pou wè komisarya pèsòn ladann? E ke batiman an, se kòm si m ta kapab di w se yon batiman ki rete kanpe pandan yon sezon de gè, epi kounya yo pral repanse pou yo fon bagay ladann. Mais écoutez, à l'heure où nous y étions, personne. Si ou fin kite komisarya a, ou pral fè yon ti desann pi ba, kisa w ap di tèt ou, pa gen anyen ankò ki rete. Dènyèman ou wè nou te vin avèk yon imaj baz krache dife pou montre ke pa gen vi, pa gen espwa ke. Kapital sa a, li kapab leve ajenou. Men ekoute, jounen jodi a la a, chak jou, m ta kapab di se bal k ap tire nan zòn sa yo w ap gade la. Nou pral kite w gade imaj yo de par ou menm. Je suis désolé pour les gens qui disent que Eske se imaj sa yo nou kapab vann de Ayiti? Si nou gen yon bon imaj, voye l ban mwen pou m vann li. Paske se konsa sitiyasyon ye. Vous qui etes à l'étranger, si nou pa pote imaj sa ba ou, kisa wap di tèt ou? Wap di ben écoutez, nou pap fè travay nou paske quand on est journaliste, il faut chercher ce qui est bon, mais il faut chercher également ce qui est pas bon. Sa a m gen presyon ke se yon bagay ki fini avèk nou ki di ke peyi sa a li ka pa ka reviv ankò si tout fwa pa gen desizyon ki pran. Nou pa deside pou n di ben il faut faire quelque chose. Wap gade pou wè zòn ki ale nan aviyasyon an se yon lari m ta kapab di si yon poul travèse se pou lanmò l. Grenn moun ki tante travèse lari sa se yon moun ki reziye. Men la eske sa ka kontinye konsa nan peyi sa? Pi devan aprè ou fin gade tout videyo sa yo ou pral jwenn kèk machann ki vin anba lavil la malgre tou malgre bal maten midi e swa. yo riske. Yo vini paske yo pa kapab kontinye konsa e yo oblije vin chache pen kotidyen an. Men se anpe difisil paske nenpòt ki moman lòbèy kapab pete. Kisa ki rete ankò de peyi Dayiti? M ta renmen konnen kisa ki rete? Paske lè w ap gade sa yo, ou menm ki aletranje, ou di, Waww! Ayiti ou te konnen dantan an. Men li jounen jodi a. E kiyès ki responsab? Eske se pèp ayisyen an? Eske se moun sa yo ki toujou mare ren yo pou frekante zòn sa a? Malgre tou genyen kèlke sitwayen ki abite zòn sa yo w ap gade la a. Eske se yo menm ki koz? M ta renmen konnen. E m gen presyon ke nou trè entelijan, nou kapab devine. Ebyen e nou kapab di e se te e nan yon sèl lòt lòt e kesyon e nan gade la moun kap pase jis anwo e kèk moun kap pase apye kap tante pase apye nan espas la e zòn nan li sanse e kadnase. E nan tout kwen e li kadnase. Kòman sa ye bann fè yon rapèl pou tout moun e de anba lavil lan. Lè w soti o nivo stasyon nan plas stasyon e kafou douya, zòn sa nou kapab di nou te remake li te bloke e kafou douya nan lè ke nou te pase a e li te bloke. E nou te desann nou fè tout sou gran ri e tout sou wout nasyonal la. Pase nou paka vin nan mache a lè nou velo wout dife nou pa nou paka vann anyen nou paka vann anyen mizè nap pase nou pa gen wout pou nou pase nou pa gen wout pou nou ale lè nou pa la apye nou ale nou rete lwen nou grangou nou paka chita lakay nou. Nou pap sispann preche, nou pap sispann swete ke pou peyi sa a kapab retwouve imaj li te genyen petèt dan lèzane 90 e menm 2000 paske nou sonje te gon epòk anba lavil, te rele anba lavil wi. Men jounen jodi a la a, anba lavil, anpil lòt kote nan peyi Dayiti tounen Damas, kapital Siri, Mogadiscio, Somali, anpil kote nan zòn Nijerya Boko Haram.